Bonjou bonswa sa depan de lè ou pral gade video sa e jan kem toujou dil se ap toujou yon plezi pou mwen poum vin pataje ansanm avèk ou tout sa kap fè aktyalite nan peyi dayiti pou pa rate okenn nan video nou yo se pwofite abòne kounya la menm si ou potko fè sa e pa bliye aktive sin klòch notifikasyon pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak video ke nou poste sou chanèl la deja nou di mèsi ak tout moun ki deja abòne Mèsi avèk ou menm ki pral fè sa kounya la menm paskem konn ou entèlijan ou pap vle pèdi pwochèn videyo nou yo. San pale anpil, san pèdi tan ann antre nan detay pou videyo jodi an. Dosye kidnaping, Lapolis Nasyonal Dayiti ap bay kèk detay sou ankèt ki gen pou wè ansanm avèk dosye Bryan Jeffrey, bandi te kidnape lakay li nan Meyè, zòn Kwadèboukè, avan yo te asasinen l nan fen mwa oktòb la. Mezanmi ouvè zòrèy nou pou n tande kòman yon dam ap fè yon byen e byen sa tounen yon frèt e frèt la tèlman fretel vin mete yon dlo nan zyel ki pap janm seche mezanmi tande byen kote ke yon dam ki kwaze yon jèn gason nan lari li bay jèn gason sa fè de twa jou lakay li jis pou sipòtel e byen se jèn gason sa ki fè konplo avèk yon lòt moun ki konn antre nan kay la pou kidnape pitit dam nan aprè yo asasine pitit dam nan mezanmi ann tande gen 4 moun lapolis arete nan kad dosye sa a gras ak kolaborasyon komisarya kwadèboukè mibalè udmo lwès ak sid epi lamarin mezanmi tande byen nèg yo kidnape timoun nan kisak pase jèn gason ki yo bay fè 2 twa jou nan kay la kote ke misye poko menm genyen on bon 2 mwa nan kay la misye gintan aksepte yon pwopozisyon ke yon moun ki konn frekante kay la vin dèyè manje nan kay la kote ke lòt eleman an di l konsa ke pou l ede l kidnape pitit dam nan. Li di konsa ke oparavan li pa t dakò lè pwopozisyon an te vini men aprè li vin aksepte pou l ede kidnape pitit dam nan. Se tou nòmal li vin aksepte paske li gentan konnen ke kidnape yon moun, y ap bay kòb, l ap jwenn kòb la epi. Y ap remèt moun nan epi sa fini la pa gen oken swivi k ap fèt ebyen malchans pou misye ou pral tande sa k pase. Gen yon sèten de blak ki nan dosye a tou kote ke se blak la ki te responsab pou l vin pran timoun nan vin chèche timoun nan nan men jenn gason yo te bay fè ladesant nan kay la ki te aksepte fè konplo avèk yon lòt ki te konn vin manje nan kay la tande byen moun w ap bay sèvis moun w ap ede se moun sa a kap foure zegwi nan jew ebyen black vin dèyè timoun nan misye ki livre timoun nan avèk menl bay black li di black vin dèyè timoun nan nan yon machin ebyen lè black fin pran timoun nan ale nan jodi ki se 29 epi nan demen 30 black vin jwenn misye li li di black bali 2 mil goud tande byen wi 2 mil goud black bali e black di lage pyew siw pa lage pyew wal andeyò bagay la pap dous pou ou lèl mande black poukisa poul oblije al andeyò Black fèl konnen ke timoun nan mouri. Ebyen, sa w tande ya, pwoblèm kòmanse. Ebyen menm Black sa a li menm, li nan akonpanye papa ti gason an, w ap gad sou ekran an la a, al nan kay bòkò pou al chèche konnen ki sa k pase, ki bò timoun nan ye. Ebyen, yo itilize madan Black pou vin fè bay paran nouvèl fè konnen se timoun nan mouri. Ebyen yo pase pa yon rèv, di konsa ke li fè yon rèv li wè timoun nan mouri aprè lè yo fin kidnape l. Epoutan, Ni Black ni ni Madan Black yo se prezime kidnapè nan timoun sa a ke yo kidnape epi apre yo asasine l. Nou p ap pale anpil nou pral envite w tande malfektè yo kòman yo t ap depale, kòman yo t ap bay tout detay kòman yo arive kidnape epi apre asasine yon jèn ti gason kote ke ki ta ka vin devni yon gwo foutbolè pou peyi Dayiti. Mezanmi yo detwi rèv timoun nan, yo detwi yon pitit peyi a. Ann tande deklarasyon malfektè yo. Ti gason n ap gade la, li gen 8 an. Li te ka devni yon gran foutbolè e patisipe nan gwo konpetisyon entènasyonal pou reprezante peyi a, men elas. e se la a manman ta pral aksepte bay misye ladesant lakay li nan meyè zòn Kwadèboukè, malgre li pa t konnen l, malgre li pa fanmi l. Se pandan mwen kay dam lan, dam lan prezante m yon patnè ki rele Dinado kòm zanmi m. Men Dinado a gen kloti lakay li ki separe avèk lakay la nan meyè, epi dam lan gen yon pitit gason l. Pandan m ap kouri sou yon mwa konsa, Dinado vini, Dinado di m pou n pou n kidnape timoun nan. Mwen menm mwen pa t janm ale lekòl ankò pou n fè m kidnape timoun nan. Men mwen pa t janm arive dakò. Nan travay tèt mwen travay tèt mwen m vin arive dakò. Pandan mwen vin arive dakò, li vin avèk Black. ki se moun k ap vin dèyè timoun nan. Pandan m mennen timoun nan bay Blak, Blak vin ak machin li, yon kamyonèt, li gen yon kamyonèt tèt vè, li vin pran timoun nan, l al lakay li ansanm avè l. L al lakay li ansanm avè l, nan demen sere, l vini, li di, li ban m 2 mil goud, li di si m pa al nan peyi m, li pa p bon pou mwen. M mande l sa k fè sa, l di m timoun nan mouri. Poutan misye pa t pran twòp tan nan kay la, Avan li komèt zak sa a. Deux mois wi. Avèn deux mois genyen? Wi. Ou te gen zanmi a Black? E pa Black non m te zanmi a Dinardo men Black toujou vin pase lakay la l pa la papa timoun nan. L alèz a papa timoun nan. Mesye yo kidnape timoun nan samdi 29 oktòb e deja nan dimanch 30 oktòb yo te gentan touye l. Ki se zanmi fanmi an ta dèyè sa ki pase a. Waw chef m pa gen timoun nan menm m pa konn fè kidnapin mwen menm ou gade ou wè chorèm nan la chef ou pa vin avèl m se nèg ki gen yon. M pa konnen. M pa konnen menm. M pa bay non. Black pa pale avè w de dosye sa ankò. Tèlman sentespri Bondye. M pa konnen. Black pa pale de dosye sa yo avè m. Mwen dèsè si se vre sòlda. Bon m la rete. Men yon kanpe devan pou l ap di m e pa vre. Mwen te bay manti nan dcpj premyèman. Pase yon manti m te bay e depi m te ka lage. Men la m vin wè pa gen lage ankò. M bay verite m nòmal. De tout fason sa m ta bezwen nan men w. Dayè wè mpa poze lòt kesyon paske li pa okpe al pran timoun la wal di kòman tou fè leve timoun kòman tou fè sesi se lòt bon sof nan sam konnen an rèv ou te fè a imajine wè eske se yon verite eske se nouvèl la ou te bezwen pote bay mèt pitit lan pou fèl konnen timoun nan mouri eske mari ou te gentan kominike w de dosye a poul di timoun nan mouri ou menm li pase pa ou pou fè rèv pou pouse mèt e aktive sin klòch notifikasyon an pou kapab resevwa yon notifikasyon de chak videyo ke nou poste sou chanèl la. E pa bliye like videyo sa pou yo kapab toujou rekòmandew videyo nou yo. Mèsi nap kwaze nan yon pwochèn videyo. Tchao!